Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout le monde est ok? Pa vreman pou se ki sot an Haiti. Sa mwen toujou gen abitid di, paske, lè w ap gade sitiyasyon nan peyi d'Haiti, se lanfè an fas. Nou konnen trè byen sila yo ki aletranje ta renmen retounen nan peyi yo e se sak fè w wè m gen enpresyon ke pa rapò ak emisyon mwen pral fè a sou chwa oubyen pozisyon chak grenn moun pou ta genyen prezans yon fòs entènasyonal m gen enpresyon ke sila yo ki aletranje aparaman donk majorite kòmantè yo pral chita sou vòt wi paske moun sa yo ta renmen vini nan peyi Dayiti men pliske peyi a li reprezante yon lanfè ebyen m ta kapab di moun sa yo ap viv chak jou avèk yon orè se lorè o kotidyen pou se jan ki sont aletranje paske yo ta byen renmen vini nan peyi dayiti nou resi rive kote n pa dwe rive a paske nou rive yon kote kote ke Anpil moun ap mande prezans yon fòs entènasyonal e anpil lòt ap di mezanmi nou poko ka rive nan bagay sa paske si gen yon fòs entènasyonal ki vini la ebyen m ta kapab di yap met pye sou kou nou nèt. Bon antouka nou pral gen pou n fè le pwen sou kesyon sila men tou dabò fò m di nou ke te genyen yon sitiyasyon vè lè 1 è de laprè midi onivo de Mirbalè. Piske nou konnen ke Mirebalais se yon zòn m ta kapab di ki deklannche ostilite li a l'égard de Ariel Henry. Genyen structure ki rele kanpe la leta a, ebyen structure sila li menm li fè plizyè manifestasyon. Li bloke a plizyè repriz e li di ke jounen jodi a la fòk li partie prenante de tout desizyon ki ap pran pou peyi d'Haiti nan. Structure sila a m kapab site pou nou 2 pèsonalite, Donald Jérôme Toro a epi lansyen kandida o sena je kwa k se Grégory Chevry. Ebyen moun sa yo e nan mirbalè di yo menm yo pa nan Ariel ditou. Tan ke Ariel la lekòl pap louvri nan mirbalè. Ebyen jodi a la a m ta kapab di te gen manifestasyon men ekoute lapolis itilize fòs li fòs de represyon men de manyè abiziv paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen kote mwen ye la nan pòtoprens ebyen gen anpil moun ki rele m pou di m ke ekoute lapolis ap itilize gaz lakrimojèn e manifestasyon te menm gentan kraze kote ke nèg sa yo pase alaksyon donk se pa bon. Gen anpil kout bal ki pete nan vil la. Alò m pa konnen eske se lapolis sèlman ki tire oubyen gen lòt moun ki reponn lapolis. Paske fò n di byen ke wè zòn sa. Alò pou anpil polisye ki sot lòt kote ki vini Mirebalais, fò m di nou pran prekosyon paske Mirebalais vann ou li pa ba w papye. Mwen raple mwen te gen yon komisè sou epòk Fanfan Tibwa, Fanfan Fanera, nèg sa yo te gwo lavalas. Ebyen komisè sa vini l ap pouse kò l nan vil la. Nèg yo touye komisè a, yo rache l, yo boule l. Men te gen yon entèvansyon miskle. Lè sa m kwè se swat ki te vini. Se te sou Aristid. Denize te vini an pèsòn. Chèf polis la. Gen anpil lòt bagay ankò. Donk, atè a la a, nan vil Mibalè, fò n di ke lè nèg yo fache, ebyen yo kapab pase a laksyon. Fò m di polisye ki la yo, fòk nou sispann itilize gaz lakrimojèn nan move kondisyon. Fòk nou sispann tire bal reyèl. Genyen yon Kaid, je peux dire, ki fè pati de baz Boston. E se Kaid la m'a aple an pèsòn. Idantite kache. Men i m'a di ekoute Arel Prod, men ki desizyon ki pran. Hum, tèt chaje wi. Nèg je nèf yo egzije patikilyèman nan zòn Boston nan menm pou tout boutik fèmen jounen lendi an. Boutik, moncash, tout ti aktivite komèsyal pa fonksyone nan lojik pou pèp la kapab sòti al manifeste. Eske nou konprann? Donk, jounen jodi a la, pou pèp la pran lari, fòk son fado ki sou tèt li pou l pran lari. Babekyou, Matyas, Iskar, je vous parle, ban m di nou, pa bliye Babekyou ou te di ke jounen jodi a pèp la devan, G9 dèyè. Tande byen wi, si pou pèp la devan bab, pou G9 dèyè. Men nou pa oblije ap fè presyon sou pèp la pou l devan, paske pèp la konn sa ki bon pou li. Se sa k fè m di ke èske nou pa reprezante yon veritab obstakl tou pou popilasyon sa k ap mande yon chanjman? Paske tan ke popilasyon an pa kapab pran lari de son pwopr gre, ebyen m ta kapab di li nan esklavaj. Èske n konprann? Pèp la bò kote nou, pèp la kwè nan nou. E kounye a la, m ta kapab di, se nou menm ki sanse parèt kòm veritable kolon pou popilasyon an. Sa pa fè pati de ajisman w. Je te connais, petèt ke ou pran yon lòt oryantasyon. Paske pa bliye, dans un premier temps, se te G9 devan, popilasyon an dèyè. Dènyeman la, ou vini ak yon lòt deklarasyon pou di, popilasyon an devan, G9 dèyè. Poukwa? Exercer un maximum de pression. sur cette population apovri pour dire a ces gens là ale manifeste m pa gen problem ou kap mande pèp la manifeste men ou pa kap petèt antre nan yon lojik pou egzèse yon maksimòm de presyon pou pèp la al manifeste si n pran egzanp lè peyi lòk la bagay yo pat bon pou moun nan Boston yo pat bon pou moun belekou yo pat bon pou moun kay ti Gabriel Yo pat bon pou moun sa yo menm. Paske nan moman lòk la gen anpil moun se nan zòn aviyasyon, zòn anba lavil la y al chache ti aktivite yo. Eske n konprann? E mwen konnen depi gen lòk, zòn sa yo se premye kote ki lòk. Je suis pas d'accord. Cette question pou moun yo fèmen biznes yo. Ou wè m di nou kòmsi s on bandi ki rele m ki di m sa. Sa vle di, sa pa fè l byen. Eske nou konprann? Sa vle di. Ann aji yon lòt jan paske jounen jodi a la se revolisyon k ap fèt. Revolisyon ap fèt, nou pap bay presyon nan revolisyon. N ap di pèp la pa gen pwoblèm nou avè w devan. Epi se fini. Men sètistwa pou fèmen tout ti boutik, fèmen tout bagay. Se twòp. M sonje dènyeman la a nan kad batay ki te gen ant mesye avèk Gabriel, pandan m met on dwon anlè epi il etè uit è di swa, gon seri de nèg ame k ap pase nan yon seri de zòn, Etèn tout telefòn! Etèn tout telefòn! Men qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donk, m santi gon bagay ki pral pase nan peyi an, se kòmsi tout moun pral fini nèt. Kòm nou deja fini deja, nou pa gen anyen pou nou regrèt paske kounye a la a, nou sot nan bandi epi talè la ou tande nou tonbe nan blan, nan fòs entènasyonal. Kounye a lè yo vini la, talè ou tande uit è di swa, gon seri de zòn ou pa ka pase, e blan k okipe l. Gon seri de zòn ou pa ka gen ti mennaj la, se blan k ap fè koze nan zòn sa. Gon seri de plaj ou pa ka al la, se blan ki pral fè koze ladan l. Sa vle di, tout jan la bagay la gen dwa pa bon pou nou. Men gen anpil moun ki di ke ba yo blan kanmenm, ba yo blan paske yo bezwen vin Ayiti. Eske n konprann? Antouka talè a n te fè yon emisyon sou rezolisyon sena a pran pou di Ariel stop. Eske Ariel ap stop? Eske Ariel ap antre nan lojik Adelante? On sait pas encore. Gen anpil moun ki pran la pawòl. Nou pat dwe rive la. Men nou rive la, qu'est-ce qu'on peut faire pou kapab chanje sitiyasyon an? Daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke ebyen administrasyon amerikèn nan ta pran desizyon la pou kapab evakye anpil resòtisan li nan peyi Dayiti. Ebyen yo di w ke bagay la li pa bon lakay yo. Men nou konplis tou wi Lèzetazini. Pa bliye nou konplis sa kap pase nan peyi a la. Se nou menm ki mete n nan sa. Si nou te kite nou ak souverènte nou, nou t ap defann tèt nou. Mwen m panse ke m pral lage yon mesaj la. Se moman ou jamè pou chak grenn Ayisyen deside mete tèt yo ansanm. Mesye politik yo sispann make pa sou plas. Sispann fè vakam pou granmèsi. Jounen jodi a la nou wè li evidan pou nou mete tèt nou ansanm. Fòk nou fè peyi sa avanse. A fò tande Joseph Lambert on bò, entèl on lòt bò, lòt moun on lòt bò, sa ap kritike sa, mesye poukisa n pa ka met tèt nou ansanm pou ti peyi a? An nou pito kòmsi ap antre dechire nou epi Ayiti li menm l ap peri? Kòmsi kote nou rive la mesye, se rekonsilyasyon an wi k ka sove nou. An nou pap mete peyi a sou wout sa, nou pap rekonsilye nou. Menm lè moun nan te touye on frè w, pou ki sa n pa ka di mesye an n fè lapè pou n avanse? Se fòs entènasyonal nou bezwen? Tèt chaje. An tou ka nou pral wè kèlke reyaksyon. Guy Philippe a pri pozisyon pa rapò a la kriz ayisyèn. Men li entèvenu sou kesyon lapolis ki genyen, lapolis ki pa yerachize. m ta kapab di lapolis ki dezoryante, lapolis ki pa, m ta kapab di akonpli misyon li jan sa ta dwe fèt. An n tande Guy Philippe k ap pale. Enjenyè Harold, pwoblèm lapolis la pi difisil e pi grav ke jan moun yo panse l. Premyèman, polis nou gen an se yon polis sivil li ye. Nèg yo asire yo ke yon peyi ke yo kraze lame, yo mete sou pye yon polis sivil. E pandan yo mete sou pye yon polis sivil, chak grenn polisye panse son bowòm li ye, son kòmandan li ye, youn pa respekte siperyè yerachik. Sa vle di petèt lè w nan menm komisarya a, polisye ki anba w yo, yo respekte w. Men polisye ki nan komisarya Dèlma a, Menm si li te yon ajan 1, li yon komisè ki soti nan yon zòn pa egzanp Pestèl oubyen Koray, pa panse ke yo gen gen tout respè sa tankou e nan yon kesyon militè kote w wè nèg la siperyè a se siperyè a non. Dayè yo pa yo pa yo pa mete nèg yo yo pa oblije nèg yo respekte ni salye. Siperyè yerachik. Menm lè liv lapolis la di fò w salye l wi. Men yo di w salutasyon an se yon mak de respè e de konsiderasyon. Yo annik di w sa. Men nèg yo se si yo vle yo fè l. Donk ou pa vrèman gen yon bagay, yon kòmandan k ap vin enpoze l si l soti nan yon lòt komisarya pou l vin enpoze l sou tout polis nasyonal pou l di w yon bagay. Sa se yon premye pwoblèm. Dezyèm pwoblèm. Premye minis Ariel Henry pwoteje pa pa yon ekip nèg byen antrene. Wap gade l gen anpil militè aktyèl yo avè l, li gen anpil ansyen militè avè l, li gen anpil nèg ki pa militè avè l. Misye asire l li blende sekirite l. Konbyen inite w panse k kab atake sekirite premye minis lan? Petèt palè nasyonal? E la ankò ou pa konn kiyès ki t ap genyen. Dezyèm, se ta inite spesyalize lapolis yo, swat team, dcpj avèk tout konpozant li yo. Polis nasyonal la se blan k kontwole l. Ou pa kab komisè dcpj, ou pa kab direktè polis nasyonal pou anbasad amerikèn se pa li k di se sa l vle se nèg sa l vle. Or gouvènman an se egzakteman sa anbasad yo vle a se sa l ap fè. Se te toujou pwojè a. Ariel Henry se youn nan ra moun ki vin nan tèt peyi a ki respekte tout angajman l ak moun ki ba l pouvwa yo. Yo ba l pouvwa a pou l fè sa w wè l ap fè a la a. Yo ba l pouvwa a pou l mennen peyi a kote w wè l ap mennen l lan la a. Yo ba l pouvwa a pou n rive kote n rive a la a. Ankò yn fwa mwen map dil e m repetel pa gen okenn pwoblèm gang an Ayiti k pat ka rezoud e jodi a ankò ki pa ka rezoud si yo vle rezoud li. Yo pat janm vle rezoud li yo pa rezoud li paske se la a yo vle nou rive. Donk Ariel Henry fè mandal jan yo te bal fèl la li fèl Moun ki te ba l pouvwa a te di l men sa pou l fè, li egzekite l alalèt. Yo kraze l, yo mete w nan yon sitiyasyon kote w dezespere. Dayè w ap wè yo asasinen prezidan Jovenel, 3 jou apre asasina l, yo te deja mande pou entèvansyon fèt nan peyi a. Sa poko fèt, Ariel Henry monte, yo fè bagay la vin pi mal, 100 fwa pi mal, kounye a menm ou menm ki viktim w ap leve men w anlè pou w mande sekou Kilè pou blan an rantre? Pa bay tèt nou manti, anpil ayisyen anvi blan an rantre la, paske yo pa kab ankò, yo about. Men jisteman se sa yo fè nou, yo kraze tout rezistans nou. Yo fè n panse n pa kab, yo fè n panse se blan sèlman ki te kab vin mete yon fren. E poutan solisyon an trè senp, trè fasil. E Ayiti te, ayisyen te kab rezoud pwoblèm nan, men yo pa p fè l. Se domaj. Peyi a manke moun. Se domaj. Lè w gad bagay sa ap rive la, ou mande, kote vrè Ayisyen yo, kote Ayisyen yo, kote yo ye? Ou pa bezwen nan lapolis, ou pa bezwen nan lame pou ta fè sa pou fè non. Nenpòt sitwayen la te vle. Pèp la sot montre n li prè wi, li prè pou yon chanjman wi. Pèp la sot montre l prè wi pou peyi a chanje. E pèp la pre pou l mache wi. Se lidè k pa genyen wi. Ke l te militè oubyen ke l lapolis oubyen ke l yon sitwayen. Nenpòt moun te kab si l gen si l te kab pran konfyans pèp la pou l te di an avan. Men tout moun pè. Tout moun pè pèdi viza yo. Tout moun pè blan. Tout moun pè. Donk se pa lapolis, nou pa kab met tout bala sou do lapolis. Jèn gason, jèn fanm ki nan lapolis yo, yo antre nan yon enstitisyon ki depi 1995 yo te fè l pou l te jan l ye a. Blan pran kontwòl total li. Donk, si n ap bat kat la, fòk kat la rebat. Ekskize m, si nou vle jwe jwèt la byen, fòk kat la rebat paske kat la mare. Kat la mare e se blan an k mare kat la. E se menm blan an ankò k ap vin la vin pot solisyon. Ki solisyon? Polis nasyonal la se blan an k kontwole l. Ou pa kab komisè dcpj, ou pa kab direktè polis nasyonal pou anbasad amerikèn se pa li k di se sa l vle, se nèg sa l vle. Or gouvènman an se egzakteman sa anbasad yo vle a se sa lap fè. Se te toujou pwojè a. Ariel Henry se youn nan ra moun ki vin nan tèt peyi a ki respekte tout angajman l ak moun ki bal pouvwa yo. Dezirab ou sanble fache tou kouzen. Grand majorite nou menm se 2 moun fòme nou ye yon nèg prezidan e pou moun pa konn kay ou bagay sa m vle li poul koupe depi w prezidan m vle tande l nan manifestasyon kap fèt la yo Depi ou prezidan fò pèp la konn kay ou. Ou premye minis fò pèp la konn kay ou. Pou sou w mal delivre ou li ap kraze bagay moun nan lari a pou yo rann ou vizit. Se ou pou yo rann vizit. Pou nou sispann fè pwomès epi lè n rive opouvwa lè n pa egzekite l pou pèp la mache pran nou. Epi daprè si tout nèg pap mache sou men yo. Si tout nèg pap mache sou men yo. Tout nèg ap mache sou men yo. Paske lè pèp la konn kay ou, ou te pwomèt nan eleksyon ou ta pral fè tèl bagay, ou pa fè l, yo mache pran ou. Fò bagay sa yo sispann. Sispann fè bèl pwomès. Epi lè w rive ou pa ka delivre. Epi w ap pase moun nan kaka chak jou. W ap ransa figi yon pèp. Mwen m franchman m ap mande eske pèp sa a se yon pèp yo zonbifye? Eske son pèp yo zonbifye? Kote fanm vanyan yo? Kot gason vanyan yo? Nou pa ka asepte pitit nou pa al lekòl. Nou pa ka asepte lopital ap fonksyone 3 fwa pa jou. Nou pa ka asepte komisarya ap fèmen pou pwoblèm ensekirite. Ki rans sa a? Ki rans sa a? Komisarya, lapolis la pou pwoteje e sèvi, epi w al nan tèl komisarya, lè w rive nèg la di w konsa yo fèmen pou pwoblèm ensekirite. Ki radòt sa a mesye? etranje nan peyi Dayiti. Ale nan debatman sa k pral fèt la la a, e tankou jan m di si l ap fèt, e jan m wè l la l ap fèt, e si ke li fèt, il faut voir les bons côtés, les bons côtés de cette chose. Paske vle pa vle, li gen bon kote wi. Men vleman nap fè blag kounya veye fanm yo pa lwe kay yo pa pran fanm yo masisi yo yo yo renmen plaj yo renmen pwason yo renmen manje yo gen kob lan men donk mentenan pitit ou yo pedofil. Donk yo lesbyèn, yo tout bagay. Donk Lèzetazini oubyen le Kanada pral pote koutim yo an Ayiti. Donk ekoute byen mes chers amis, kenbe lakay nou, kenbe fanmi nou, pwoteje yo, gentan fè yo konprann paske lè yo pral wè blan, yo save byen plis ke mwa ke Ayisyen e blan kou mani. Mwen le save byen. Lè depi wè blan ou panse blan son son gwo bagay ceci par merd menm jan m konn di pou mulat yo je suis un mulat men nou pran mulat la pou yon pakèt bagay mulat la pa yon merd li menm jan avè nou li pa gen anyen de spesyal. Konsa tou lè w jwenn yon bèl fanm nwa ou jwenn yon bèl fanm ou epate ou pa lè w jwenn yon bèl gason tou nèg fanm lan jwenn yon bèl gason nwa son gwo koze donk le mulat n'a rien de plus qu'un nèg dayè le mulat est un nèg aussi mulat la son nèg li ye y'a pas de race mulâtre. Konprann byen sa m ap di nou. Donk, lè blan an pral debake la a, lè blan an pral debake la a, men m ta toujou swete ke sa pa rive, paske, men pandan pou m di ke sa pa rive a, m ta swete tou ke tout moun met tèt yo ansanm rapidman pou blan an pa rantre. Se pa al di fè manifestasyon, al kraze pou blan pa antre. Yon blan ap antre, depi koptè kòmanse pase anlè a la, se blan ki gen dwa lage de twa bal la al tranble Ayiti. Dayè nou wè sa Ikrèn ap fè Larisi, e tandiske Ikrèn pa gon mèrd nan men l. Se Lèzetazini e lemond. oksidantal ki kanpe dèyè Ikrèn e ou konn tande Lèzetazini di w l ap ba w san milyon, san milya, de milya, twa milya, senk milya, en milya, sa vle di se ou menm l ap ba w twa san mil, de milyon, twa milyon paske se sa w merite, se sa w merite jou m wè fanm kò nou, jou tout nèg Andre Michel, Youri Latortue. Avek Ariel di Ariel vwala un plan de depart an kou mwen vle menm jan ak jovenel nap fè menm jan ak jovenel nou vle Ariel jiskaske jovenel mouri an nou vle pran Ariel ale san nou pa ba nou plan de sòti fòn ba nou plan de sòti se kòmsi wap negosye a yon nèg ou fèmen pòt la ou kloure tout pòt la deyò epi ou di an pale non frè sa nap fè si ou pa vle map fout dife nan kay la wi sa ou di la. Prepare depa Ariel, Ariel bal kote poul pase poul sòti lap sòti men kounye an nou fè kòmsi n dadou nou pa konprann sa misye ap fè misye ap kenbe poul pa mouri misye ap kenbe pou nou pa fout li nan prizon san rezon alò m di san rezon donk sa yo se pou n aprann fè politik se pou n aprann jeton moun. Jovenel te tonbe, men l te di nou vin jwenn li nan palè pou n pale, nou di nou pa pral nan palè kòm si palè a se pou Jovenel, palè a pa pou Jovenel. Palè se le palè nasyonal, se yon lokatè li ye, e l lwe lwe palè a pou katran, pou senkan. Si nou vle met jovenel deyò e kòman e pa jovenel non e ariel ale negosye avèk ariel e defini un plan de départ dan don dan dèlè pa kite peyi a menm pa pou kite peyi a paske laki la konstitisyon ayisyèn pa pèmèt li egzile nan al lakay li sil gen fot grav kel te fè la jistis ap relel nòmalman pwouve lè prèv epi mete bagay sou li aretel bref fòn aprann fè politik. Fò n vrèman aprann fè politik. Paske nou fezon, vous faites du tort à la nation. Tout moun kap mouri grangou la se nou menm. Tout moun ki paka jwenn travay la se nou menm. Se la politik de grenn gòch ke nou fezon an Ayiti. E se li k mennen peyi an kote li a. Dayè nou pale de nèg sòt tout tan men konbyen nèg sòt ki pase nan tèt leta? Konbyen nèg sòt ki pase nan tèt leta? Tout nèg yo nèg save yo ye, nèg kal lekòl yo. E nèg ki konn li, e nèg ki gen diplòm, doktora tout bagay yo. Konbyen nèg ki pa gen diplòm ki pase nan leta, ki pase chèf deta an Ayiti? Youn ou de? Nèg okay la, m bliye non li, ki te fè yon pakèt bagay an Ayiti, ki te mennen machin, ki te mennen kouran nan Pòtoprens, ki te mennen yon pakèt bagay, ki mennen tren, men li pa t konn li ditou. Dosye pou m di nou, se pran fòm kò nou. Pran fòm kò nou, ranje kò nou, si nou pa vle. Blan vin nan peyi an, regle koze nou, chita sou tab la, diskite, pataje, konpoze. Afè se mwen ki ka fè sèlman, bliye bagay sa. Afè de gouvènman se mwen sèlman ki ka fè l la oubyen se pe, se ekip pa m ki ka fè l la oubyen se entèl, kite l pou fè peyi a mache. Bay peyi a yon chans, kite l mache. Fè yon gouvènman de konsensis, ba l katran. Ba l katran fè eleksyon nan katran n ap gen tan pran kat nou. Ba l katran, katran pa yon mèrd. Fò gouvènman de pwonn se sou tout gwo moun yo ladann. Chak moun gen konpetans pou tèl bagay metel ladann. Rele OPL, rele Fusion, rele tout moun, rele Lavalas, fanmi Lavalas, rele tout moun. E pa nan palawòl a depi aswè a demen maten pou nèg yo fè lan anvan ke Rony Guidandy asepte li asepte ke li vini vwala le kontenjan sera konpoze de de 10.000 òm separe an tèl bagay 5.000 òm tèl bagay 2.000 òm an Jakmèl 2.000 òm nan anvan yo vin di sa paske depi yo fin di wi a pou gwo kaka Depi yo fin di wi yap ouvri yap vini Ariel met tonbe aswè yap vini Ann priye Bondye yo pa gentan di lap depi yo di wi rezolisyon an fèt yo baw nimewo revolisyon patati patata ou ale Ariel met tonbe aswè yap debake Antann pou n antann nou Koupe Cloue ki te di sa Antann pou n antann Depi n pa vle antann nou. Nou fèk kòmanse pran baton, nou fèk nan lemond. Y ap fout nou deyò tout kote, kòm de chyen. Y ap fout nou deyò. Y ap fout nou deyò tankou chyen. E lè sa a n ap konprann se nou menm e rasis se pase nwa e pa pase nwa. Se pase nou nou vin nwizib dan lemond. E sa k fè nou nwizib, se paske n ap chèche lavi miyò. E sa k fè n ap chèche lavi miyò lòt kote, se paske pandan 35 an, Yo pa fè yon merde anndan peyi an. Ce soir, c'est ce que je voulais dire, je n'ai pas passé, m pa pase frustration m nan. E m di la verite, paske m di ke, m di ke Antoine Simon, mèsi anpil, Djoma, Djoma Joassaint, mèsi anpil cheri, Antoine Simon, Antoine Simon Li pa konn li. Epa pa konn li edo zenya wi li pa konn li Antoine Simon al gade listwa dayiti li fè plis bagay ke 3 ka 99 pousan nèg ki konn li. Messager du cœur. Donk, si je me rappelle bien, Elie Lescot, prezidan Dayiti, kan l pran egzil yo jete li, l al Nouyòk, nou tèlman mechan, nou te konn ba nou ti kòb, nou pa ba li l ankò, Elie Lescot oblije al travay tankou tout moun sou metye ke l te konn fè. C'est une honte! Elie Lescot te prezidan peyi Dayiti, nou fout li koudeta, Pou de rezon iks ou igrèg, l ale Ozetazini Damerik, l al travay sou metye l. Nou te konn voye yon ti kòb ba li, nou pa voye l, donk li te oblije al travay sou metye l. Sa vle di yon ansyen prezidan Dayiti, yon ansyen prezidan Dayiti ap fè taksi. Gen kaka pou tande nan lemonn wi. Epi n ap griyen dan nou. Gen nèg k ap griyen dan yo, kòmsi n ta dwe bliye se valè Dayiti yo mete la a, atè a la a. Se estim peyi dayiti yo lage atè a la donk yo ta wè ebdo vini jodi a la demen maten ap fè ap fè taksi mande bondye padon nou pa konprann non epi epi so metye non li yon prezidan de la repiblik yo dwel de bagay paske se lonè. Yon lòt kote. Fòl mouri avèk ògèy li, fòl kapab kanpe yon kote poul ap manje maten midi swa li pa oblije ap goumen poul manje lèl fin prezidan dayre li. An evite sa. Je me rappelle que lorsque Paul Eugène Magloire est mort sous Président Aristide et on n'a pas voulu lui donner un funérail national, misye pase kòm yon nèg a la poste. Se pa bon. Li pa bon. Kèlkeswa sa ye a, menm jan Jean-Claude Duvalier te mouri Ayiti, yo pa t vle, tèlman gen batay, yo pa t ka, yo pa, opozisyon pa t vle bay misye fineray nasyonal. Se te yon ansyen prezidan de la Repiblik. Menm yon tiran dan lòt peyi yo, yo ba yo, yo ba yo fineray nasyonal. E gen de moun k ap kriye sou, sou, sou sèkèy yo. Se sa pou n kòmanse monte nivo a. Fò n kòmanse monte nivo a. Fò n kòmanse konprann ke lòske vou zèt, lòske vou te, vou ete, vou etye prezidan de la Repiblik, menm lè w pa prezidan ankò, ou reprezante peyi a partou ou vous allez. Paske yo pap di entèlentèl non, yo ap di Jean Berthe Aristide c'est un ancien président de la République. Il était président dans les années 1990, il a fait un coup d'état, c'est du, on fait de l'histoire avec. Se sa pou nou kòmanse fè nan peyi a, bay moun yo valè ke yo merite. Aristide fè du tort à la nation, men m toujou di nou, men il était président, donk fò bal respè a. Si la justice paka, pa gen fòs pou l fè anyen, Oken pwoblèm. Men li te prezidan kday vre. Il fo l respekte antan ke tèl. E sa kap rive nou la, se pa dyab ki fè ap rive nou. Se pa mistik, se pa don de Dye tou. E se nou menm ki mete nou lan malè ke nou ye la jodi a. Se pa moun ki mete nou lan malè. Se nou ki mete tèt nou. Nan malè ke nou ye la a. Si nou vle fè yo respekte nou, nou ka fè yo respekte nou. Si nou vle fè Ayiti yon lòt jan, nou ka fè Ayiti yon lòt jan. Men il fo vrèman ke nou pran sa o serye pou lè 10 dènye ane ki pral vini la yo, 10 pwochen ane ki pral vini la yo, pou nou chanje mòd de fonksyònman nou. E se sèl bagay m kapab di nou. E blan ap vini. Si l vini, tankou jan m sot di nou talè a, gen anpil moun ki pral fè kòb. Yo pral bezwen kay, yo pral bezwen sesi, yo pral bezwen machin lwe, yo pral bezwen tè, yo pral bezwen anpil lòt bagay. Wi, se vre. Men lonè, lonè, ankò yn fwa, a ete souye. Nou, nou, nou, nou, nou mete tèt nou an difikilte pou se moun ki pou vin ede nou lakay nou. Donk, ankò yn fwa, medam e mesye, se tèt nou pou nou met ansanm. Pa gen manti ladann, se tèt nou pou nou met ansanm. On va, on va travailler sur, sur notre chose. E, m pa, kounye a la m pral kite afè, m te vle fè de sa yo sèlman, paske te tèlman bagay te gen pou n di sou afè peyi, paske peyi Dayiti son sèl peyi nou gen. Men menm, kote m ye la, e, gon bagay medikal ke madanm m ap swiv. Donc que l'on veuille ou non je dois rester avec ma femme. Domaj ke 15 jou avan ke m ale pat gen anyen nan peyi an, peyi a te nòmal jiskaske pandan m la misye monte gaz lan e ki vin bay tout pwoblèm sa yo e jodi a Jakmèl au sud de soi sud espoirs ke mwen dans un sens propre du mot M ta pral di m fini politik, men m ta prefere di ke y a des choses qui m'intéressent plus que la politique. Par exemple, je vais avoir 25 ans avec ma femme. Madanm mwen pa gen pwoblèm grav, men fòk li ret swiv doktè. Donk, mwen oblije rete pou mwen gade avè l, pou m sipòte li dan dè ti moman ki yon ti jan. E bagay e e je rant che mwa. E dan le ka kontrè je rant e je revyen. Donk sa se pou Jakmèl map pale la se pa pou moun tripotay lakay yo. Sa se pou Jakmèl map pale la se pou moun kap tann mwen e se pou moun ki petèt mè zopozan ki panse ke mal dèyè rezidans jamè yo doze di pa bezwen rezidans. Da m sonje lè map renouvle viza mwen blan mande m poukisa paske yo di mwen madanm ou ameriken pitit ou a poukisa ou pa pran visa m di non m pa bezwen. E m di non m pa bezwen li, m di blan m pa bezwen rezidans, m pa bezwen e kijan di sa citizen. Jan mon peyi jere se pa ke se pa ke moun ki pran rezidans lan se renmen l pa renmen peyi l non. Li pa li ka pa gen li pa li ka li pa gen le chwa. Donk li oblije pran rezidans lan pou l vini paske lame menm pap ba nou manti. Kote m ye la maya Miami an m ap fè ti sèman nou konn tanperaman m. Tonnè boule m si m pat gen tan e dozeni m tap rete. Si m pa t gen tan eklere, m te jèn gason, m gen dizneuf an, vent an. M parèt la a, sa m wè la a, m ka fè sa m vle a la a, m ka travay la a nan, m ka, m ka leve bwat la la a m fè di gout manje mwen, m ka, m ka bale la a m fè di gout manje mwen, m ka, e chak kote m pase lòs tò, m wè make y ap pran moun, y ap pran moun, m ka al, m ka al vann nenpòt bagay, mwen eklere m ta p brase anpil, la a m ta p brase anpil, la a m ta p brase anpil. Men kounye yo la Ayiti fèmen. Gen 2 bato. M sot di madanm mwen sa. Eske n ap rekòmande? Oubyen nou p ap rekòmande? Gen 2 bato ki konn pote konntenè, yo di yo p ap vin Ayiti ankò. Bato ki konn pote konntenè, pou mwen, pale pou tout moun, men mwen menm pèsonèlman, CMA, li di l p ap vin Ayiti ankò. Bato ki pot bato, ki pot manje, ki pot sesi, yo pran bal anba, bal pèdi, Ra bal yo tire sou yo non. La nan la saline yo pran bal. La fito men izo prann. Don kounye ou di mwen blan an pa antre. Bon ok blan an pa antre enben fò izo koul, fòk ti lapli koul, fòk mawozo koul, fòk kanaran koul, fò nèg yo depoze zam yo epi yo ba yo chans pou yo al chante, m wè izo konn chante, yo ba izo chans pou l al chante. Kounye ou gen de dil politik pou fè. Men si izo pa vle, ti lapli pa vle, anken moun, il fo pwopoze. Paske pa bliye la a, la a Kolonbi, se yon ansyen, se yon ansyen geriya, yon ansyen nèg ki ta, ki travay, ki prezidan wi jodi a. Plen moun sa yo ki rive prezidan. E pa pase, e pa pase grimo ou byen blan yo ye. Epi pou n di e pa menm bagay izo non. E menm bagay. Donk il fo fè yon deal avèk yo. Si yo pa vle kounye an, gen lòt bagay k ap fèt. Donk sur ce, mwen di nou ke bagay la ap difisil pou nou lè blan an vini men l ap bon pou sèten moun anndan peyi an tou. E gen yon kategori de moun tou k ap tann blan an vini paske yo pa ka sòti, y ap vyole pitit yo, yo kay yo, yo vòlè kay yo, kay yo fin travay depi 40 ans, yo vòlè yo, yo antre anndan kay. Gen anpil Ayisyen ki pè pale men k ap tann blan an tou. K ap tann blan an vini paske yo konnen se si blan an vini yo pral yo pran kay yo, yo pral yo pran tè yo paske gang yo pran yo. Gen de zòn ke ki moun leve ladan yo depi piti yo pa ka al ladan yo ankò se raje k ap leve. Anpil moun ap tann blan an tounen alò fò nou fè trè atansyon ak sa. Donk e nou pral tonbe nan o fò n salye e kòman e sapèl Ernest. La dam dam ki avyatè a 32 ans se pa se pa gwo bagay nan sans kòmsi se gwo bagay men men pou nou son gwo bagay mwen wè gen nèg kap kritike ke gen moun ki di Tara oubyen Farah Ernest konplimante l wi il fo il fòk ou konplimante l 32 ans fanm kiyè ki ta konprann yon fanm pral kondwi yon avyon pot 300 moun ladann hey kòmsi m ta di nou toujou minimize fanm yo. Jodi a fòn dil son ayisyen m pale kreyòl rèk rèk li bon kreyòl li ankò yn fwa madam oubyen matmwazèl konpliman se pa anyen li ye paske sou Duvalier te genyen sa yo rele avyatè te plen avyatè te plen nèg e m sonje m sonje manmanm te banm istwa lè map antre nan politik li pat vle m antre nan politik epi li dim konsa sou Duvalier te genyen yon avyatè yon nèg Jakmèl yon milat ke yo te voye al Jeremi. Men Duvalier tap fè bagay mistik, se la petite histoire, François, li tap fè bagay mistik, yo te bezwen yon nèg nwa, yon wouj. Donk yo te di yo te bezwen yon mouton, yon mouton blan, yon mouton nwa. Donk nan avyon an yo te met yon lòt nèg nwa nan avyon an, yon lòt kòmandan nwa avè l, yo voye nèg yo Jeremi, yo eklate yo anlè. Sa vle di se la petite histoire. Men te gen moun ki te elikoptè men menm j'ai connu les Duvalier, sous Duvalier, lame, Elikoptè ap vin Jakmèl n ap kouri al gade l te timoun nou tout timoun lè sa nou potko gen tout konplèks sa nou tout te pye atè nou tout nan lari a men m se pitit yon nèg ki gen mwayen anndan pitit malerèz la bò kote m m pa wè anyen nou pa wè si n grivo si n si n nwè si n chokola si n vèt si n blan si n mawon si n nou pa wè l Pase pat gen konplèk nou nan bak fritay nou nan rivyè nap monte bannann lage koupe bannann nan epi pran mitan bannann nan nou 2 nou 3 sou bannann nan nap desann anba gaz nan rivyè a foutbòl m pa wè anyen al la chas manje ti zwazo lan bwa tou tou ala bay nou tou fri yo lan bwa epi apresa tounen nou pat wè konplèks pat gen konplèks alepòk se te la bèl vi. Se Ayiti sa ak pou tounen. Mwa jye te konnen. Nèg kounye a pa konnen l. Nèg 20 tan k ap gade m la, 25 an, 30 an, pa konnen m. Ebyen nan pwochèn emisyon nou, nou pral vini avèk voice anpil moun ki nan entènasyonal la, anpil moun tou ki an Ayiti pa rapò ak yon evantyèl prezans yon fòs militè nan peyi Dayiti. Rete avèk nou pwiske ou sou chèn ou renmen anpil lan. On est là 24 heures sur 24.